Ok edh kom ou pale m tande w respè pou ou respè pou ou e silvouplè nèg natcom yo si nou pap si nou pa si kankou nou pap nou pap nou pap mete entènèt nan zòn nan vin retire antèn yo. Le 10 janvye nou konnen yo pat gen eleksyon so yo gen anpil moun kounye sa ap chita la goveman sa pap la anko or they're gonna be extending their term nou pa vle kite jou sa vini sou nou paske si jou sa vini two vit nou ap gen gang yo sa ka vin pi gwo. Avk yo gen anpil timoun kom te pale avk moun di poukisa timoun yo ap pran yo la gang yo poukisa timoun yo ap mache avk gwo zam sa yo yo paka menm kenbe zam yo zam yo pi gwo pase timoun yo. Moun wap tande la se depite amerikèn nan Sheila li fè gwo soti sitou nan zafè gang yo kap kraze peyi a, mande entèvansyon militè san pèdi tan nan sousi pwoteje timoun yo, sove peyi a e depi depi kèk tan 4 kwen peyi a sanse gen yon gwoup gang kap frape e lavi sanble fini nan peyi dayiti. Bonjou bonswa tout moun m kontan ansanm avè n sou enfòmasyon yo m ap kontan prezante n tout dènye enfòmasyon yo kèlkeswa kote ou ye nan mond lan rete chita la enfòmasyon yo nan bon jan ti mamit se pou koulye a sepandan pa gen wout pa bwa èske se vre nou pare pou resevwa blan yo èske blan yo ap vini tout tan gen moun ki di se yon konplo pou bwote tout rès bagay ki genyen nan peyi a pandan yon gwo bato lopital blan yo deja ateri nan rad Pòtoprens la depi tanto kèk jou yo fè konnen yo vin bay remèd ak moun ki malad nan zafè kolera. Pa konsekan, nan optik sa, ann koute plis detay ak depite a sou dosye sa l t ap pale ak Valerio, voa Kreyòl sou dènye nouvèl yo ann Ayiti Peyi a gangren, Theriel li menm tou gen kote li fè yon gwo bose pa rapò ak ekip 400 mawozo a ki fin depatcha e konsa tou anpil ladann yo gentan pouse djondjon al fè baz nan lòt kote. Poko ale rete ansanm avè n konekte ak rezo enfòmasyon Sofia TV 83, si w poko fè sa abòne ansanm avè n pou w kapab rete edifye epi notifye a chak fwa nou poste yon nouvo videyo sou chanel pa w la. Gang sa yo ap touye moun anpil so nou bezwen pwoteje timoun yo pwoteje this generation of timoun so kon nou grandi nou ka di nou te kenbe tout timoun yo ak nou pa te padi tout timoun sa yo. Nou remake map pèsonèlman fè remak la ou pale an plizyè fwa ou repete ke w vle pwoteje timoun yo e la nap pale nan kontèks de yon fòs dentèvansyon rapid ki ta sipoze rantre nan peyi dayiti apre rankont ke nou fè avèk ofisyèl nasyonzini yo nan zòn ozanviwon zòn dat 10 janvye. Donk, timoun yo ta sipoze yo fè yon apèl la, ou lanse yon apèl notamman pou timoun yo kapab depoze lèzam, retire kò yo nan gang yo, paske evidaman, ou sot di la nan fen entèvansyon w lan ke entèvansyon rapid sa ki ap fèt ann Ayiti, li pral gen echanj, se vre, ou pral pou demantle gang yo, pral gen echanj de kout zam k ap tire e gen de moun evidaman ki ka mouri. Se de sa ke w ap pale. Wi se sa map pale kòm gade timoun yo kòm gade figi yo m wè timoun pa mwen m wè kouzen mwen m wè fanmi mwen avèk m just paka chita la pou m ka gade nou pa di tout timoun sa yo se timoun sa yo sa yo wè yo pwoblèm yo leve yo di m bezwen fè yon bagay pou m manje pou manman m manje pou fanmi m manje m konprann jan timoun yo ap soufri men chak fwa nan wè sou nou ka voye manje chak fwa nou wè sou nou ka voye souliye rad Menm èd pou kominitè, èd pou Ayiti, gang yo kanpe anfas nou. Kounya nou wè avèk social media, gang yo kounya monte timoun yo, si w vin lagang la, w ap gen kòb, w ap genyen zam, w ap genyen fòs, moun yo ap respekte w. M konprann sa timoun yo ap soufri, men nou paka chita avèk allow this to happen. Tout pastè, tout granmoun, Tout moun rete etazini tout ayisyen ki rete Canada tout moun bweze konpwann sa ap pase konnya we have 2 million children sa pap al lekol 60 percent of the gang se ti moun sa under 18 years old si nou te fè the rapid response today ti moun yo tap mouri gang yo yo pwan ti moun yo yo fè espwè pou yo ka pwan ti moun yo paske yo konnen si ti moun yo la yo pa vle l antre moun pa vle tire ti moun yo. So tout timoun yo bezwen konprann poukisa yo chwazi timoun yo, yo chwazi timoun yo pou timoun yo ka mouri anvan yo. Apèl la lanse e se yon fòs dentèvansyon rapid. Nasyonzini oubyen se nou menm nan manm kongrè a ki pwopoze desizyon sa bay Nasyonzini, bay fòs Nasyonzini yo oubyen se yon bagay konjwen ant gouvènman ameriken, gouvènman kanadyen enplike tou? Ba nou de detay sou kesyon sa. Look, the UN made a recommendation based off of the Prime Minister's recommendation. Doctor Ariel Henry te mande UN si yo te ka gen yon intervention. Nou fè anpil research, si nou sonje, sa te menm 2 mwa sa pase, nou gade situation, nou pale de sa ap pase Ayiti. Kon m te tande yon intervention an Ayiti, my first reaction m di m pa vle yon intervention. Ou di nou pa ka fè sa, nou pa ka rantre Ayiti paske anpil fwa kon nou te gen moun rantre Ayiti, the UN forces, the US, pwoblèm la toujou li pa bon pou nou lòt fwa yo. So kounye a kon nou gade tout sa ap pase, nou di ou konnen nou pa ka chita ankò, nou pa ka tann, nou fè anpil tan, anpil tan n ap wè si nou ka ede Ayiti, nou fè anpil tan n ap voye kòb, n ap voye manje, gang yo pran manje yo pran kob la yo bloke tout bagay so konnya nou pa gen yon lot chwa nou pa gen yon lot chwa so the UN te make the request map al ekri yo a letter a lèt soti la congress pou nou ka make the recommendation pou etazini rantre avèk ede the UN it sa se a decision trè difisil paske nou konnen sa te konn pase lot fwa yo. Men disizyon sa nou fè li jodi a paske nou di n ap al pwoteje moun yo. Nou pa te janm gen yon manm Kongrè ki ayisyen, nou pa te janm gen yon manm sa chita alatab la avèk yo. Si m ap chita alatab la avèk m ap chita alatab la, m di yo nou bezwen pwoteje moun yo. Bon, m ka konprann Madam McCormick Sheila l ap plenyen de sitiyasyon an, li estime ke yon pakèt timoun nan peyi a k ak gwo zam fann fwa kenbe nan men yo. Li di ke zam yo pafwa pi gwo pase timoun yo, se yon verite. Men, sa sèlman n te kapab di madam nan, Ayiti se yon ti peyi e sèlman alimèt nou konn pwodui, pa vre? Alimèt Gonayiv e nou t pwodui li. M pa konn si n toujou pwodui. Majorite sa n pwodui, se bagay nou gaspiye. Vwa ke pou n ta ni nan nivo n ap pwodui zam. Sinon e ti zam kreyòl nou pwodui. Ou konprann zam kreyòl etye. Ou konn wè nèg ki fè fo zam avèk banbou, bannann, tout ga bagay. Sa vle di ke pandan w ap plenyen sitiyasyon timoun ak zam, men èske w kestyone tou madam notre représentante, èske w janm poze kestyon ki kote zam sa yo soti chère madame? E m p ap ba w manti. Sou kot Florid la, majorite zam ki sezi pafwa nan dwàn yo, w ap wè de kote yo sòti, se Florida pou yo rive an Ayiti. Anpil ladan yo. Sa vle di ke ou gon ide. Ou gon ide, sa vle di gen lòt travay ke m ta sigjere ki fèt. Paske si nou vle ede peyi an, gen mwayen ke n ka fè. Se tou bloke zam yo pa rantre an Ayiti. Paske moun kap vann zam nan son biznis lap fèl pa gen pwoblèm poul vann men kounya tou kòmanse bloke yo kounya sin bloke gen dwa gen manke manke lavant men sin vle ede paske olye kounya nou pral bat pou nou goumen se prevansyon poun fè tande byen wi sa vle di ke se sa poun konprann. Se vre ou di ke sitiyasyon an konplike, ou ta renmen yon fòs etranjè rantre nan peyi an paske nou pou al ede konbat gang. Ok, se byen paske nou konstate vrèman gang yo ap frape e lapolis pwouve ke li pa kapab pou lenstan. Li pwouve sa. Paske gang yo ap miltipliye. Gade kòman nèg yo tiye yon komisè divizyonè nan tranp Aritton Rigaud la devan lakay li, e akademi an e kay misye. Okin repons apwopriye. Jodi a pil nèg reyini ap fè makak al fè finerè bon bon mesye kote nou jwenn flè sa nou mete sou kadav komizè a? A mesye di nou sadik wi. Flè sa m pa konprann. M voye l ba yon nèg la misye pa reponn pase kalite flè sbay m wè l mete sou sèkèy komisè a mesye se achte n ba yon ti flè achte. Bon Men mwen wè madanm tal resevwa Rika avèk flè mò epi l tap fè bagay la men m pa konprann mesye se flè Nparenn achte menm ou kwè te gen bagay kòman te gen yon bagay flè sou laali a ou te konn vann flè kòman ou kwè te gen yon bagay flè pa gen ankò pase flè sa m wè n mete sou sèkèy komisè a mesye sa fè wont e fè wont wi fò n jere sa Eliante Tunis kèlkeswa moun ki se moun Guédon konn manzè trè byen. Sa di manzè rete nan Florid li aranjel menm li gen lisans menm poul vann zam alòske li itilizel poul ka fè zam rantre nan peyi a kounye w ka poze kesyon pandan konbyen tan manzè tap fè sa ou ka di konbyen pandan konbyen tan manzè tap fè sa sa vle di ke. nou pa konnen. Ki sa k fè n pral konnen? Se lòske Lanmò San Jou avèk Yonyon pandan l t anndan prizon e misye pandan li nan prizon an se li menm k ap kowòdone baz lan e sa t fè w wè misye annik pa la tou baz la prèske depatcha yon pakèt sòlda vin tonbe ou konprann sa di chak nèg vin chèf ebyen sa k rive Kisa t pral fè n konnen ke manzè nan voye zam Ayiti? Se paske yo te kidnape 17 misyonè pami yo 16 sitwayen ameriken. Kounya w pral wè lapolis federal nan eta Florida pral mete manzè anba kòd, yo akize l kòm moun k ap voye zam de gè an Ayiti. E pami zam manzè voye yo, yo te montre n yon berèt, zam frajil. Zam frajil! Ebyen, ki sa vin bay kòm rezilta? Tout zòn Kwadèboukè a kounye a li envivab. Moun nan zòn Meyè, nan Bedè, s on veritab masuive ak masuife ap monte. Kèlkeswa kamyonèt ki fè zòn Meyè, Bedè, nèg yo fouye yo, nèg yo detounen machin. Jiskaprezan, pandan m ap pale la, Kwadèboukè prèske abandone. Malgre ti efò ti Magali te kòmanse fè etc bon pwobableman pa gen ankourajman epi se kòmsi tout bagay tonbe a lo alòske bandi yo menm yo lè nèg yo repliye bandi yo repliye wi yo itilize lòt strateji yo vin ranfòse tèt yo vin pi plis pafwa map reflechi kòman bandi fè parèt gen plis strateji pase lapolis m jis pa konprann sa. Paske nèg yo konn kilè pou yo atake, kilè pou yo repozisyone yo, kilè pou yo frape, kilè pou yo repliye. Se yon bagay grav. Donk se de bagay kòmsi nèg yo aprann nan akademi lapolis. Sa di ou wè bandi yo parèt kòmsi yo gen yon pakèt taktik yo itilize. Nèg yo repliye. Depi lè lapolis fin lage kòlèg atè nèg yo repliye. Gen plizyè ti sòlda tonbe. Nèg yo repliye ou pa twò tande yo. Lè yo konstate ke se te fo mouvman lapolis t ap fè, baw, nèg yo reparèt. Nèg yo pran Duval pou yo gran jounen yo ap rantre kay moun. Kase kay moun. Vòlè bagay anndan kay moun, vyole fanm, kidnape moun. Pèsòn pa di anyen. T-Venson debake an chango k ap frape. Erezman pou nou. nan foli chèf li gaspiyay gaspiye misye nou di beni swa letènèl si plizyè grenn te ka fè sa e nou tap kontan anpil sa a diw ke kounye a tande wi m pral ba nou lòt enfòmasyon sa di pandan moun sa yo etazini ap voye zam nan peyi a epi tout bagay trankil e sa t fèm di madam congresswoman nan donk fò w pa sèlman plenyen e lè kadav la fin pase pa sèlman plenyen bò ka bò sèkèy la. fò gade baay yo tou. Paske pwoblèm ensekirite nan peyi a fò n poze l an amon e an aval. Piske n wè peyi a livre, se yon kout men n ap chèche, an n kòmanse bay li nan pi wo nivo. Ladwàn gen yon gran responsabilite, men se kiyès ki nan dwàn nan? Lè w wè jodi a la yo endekse, yo lonje dwèt jouda yo byen long sou zanmi an Romèl Bèl. kòm Juda ou konprann ki trayi ou panse se paske se manti yap fè se done yo genyen wi kote moun ki tap defann Romel Bell lòske nou te di ke li pa etazini cancel anile vizal la ou wè peyi dayiti son peyi difisil tout bon wi ou sonje diskisyon nèg fè gen nèg nan medya avoka kap rele wi kap defann Romel Bell oh manti etazini pa bagay kot misye. Men Etazini kounye a sanksyone di ke yo sanksyone misye paske li itilize pouvwa li pou ap benyen nan koripsyon. Gen yon pakèt zam k ap antre nan peyi a kote se kote yo pase Romel Bell te DG wi. Romel Bell te DG la a wi. Sa vle di ke si w wè ameriken mete pwojektè l sou nèg yo gen ti bagay li gen nan men l. Se sa k fè m di ke gen sipò si yo vle ba nou piske nou pa se yon peyi ki livre a li menm. Yo ka ale nan pi wo nivo. Kòmanse bloke sa nou wè, nou sispèk k ap antre yo. Ou konprann? Ede nou, paske nou pa kapab. Paske ki sa k rive kounye a? Pa egzanp, limena sa ap montre n sou ekran an, ki madanm tou lè de nèg yo l te ye wi. Li ta lanmò avan, epi se gade lanmò gade l wè Yonyon pran fanm nan nan men l. Ou konprann? Epi lò l ap antre Ayiti, se wololoy pote gwo bagay pou bòs Yonyon anndan prizon. Se yon peyi difisil. Tande byen, ki konsekans? Tout zòn nan gangle. Lè manzè spesyalman antre nan gidon, chak bò senti l son 9 milimèt. Lè manzè rantre l rale zam ni l fè bal anlè, jan w wè l la wi. Oo! Manzè konn tire byen, jan w ap gade l la. Fè katouch anlè, epi l di w si lapolis ta parèt la men sa l ap fè lapolis. Madanm sa a wi. Jan w ap gade l sou ekran. Eben, pa egzanp, jodi a ki kote k ap plen Bèlfontèn? Bandi pran Bèlfontèn pou yo nèt. Sa di anplis Bedè, Meyè bandi pran nèt. Paske kounye a nenpòt machin, kamyonèt k ap desann nèg yo kanpe l pou yo fouye l. Si yo wè gen yon moun ki pwòp nan kamyonèt la yo tou al avè l. Hea di fwa ta mache sal kounya son peyi difisil nèt ebyen sak pase gon bagay ki sanble ap maniganse la èske'n sonje yon lè m te pale'n de je wouj je wouj m gen pou'm pale plis sou misye m pou'm vin ak vrè non misye pou nou kote misye sòti ki fè'l rive la misye sa fè kèk tan misye ap chèche zòn pou l fòme baz li. Gon premye kote misye ale nan yon vil pwovens, misye gentan ale yon pakèt sòlda. Moun nan zòn yo, yo di yo pap tolere sa. E gen anpil bagay k ap rive. Se sitirans moun yo wi. E sitirans popilasyon an. Ebyen manb nan popilasyon an di ke sa pap rive. Yo chase misye. Misye bon pye l sove l. Men yo solda yo gaspiye yo gaspiye solda misye yo misye fè retrè kounya kisa misye fè le fè ke se misye t gen kontwòl mache dagou a nan kwadèboukè e son mache ki fè bon resèt dayè mache sa son lòt ki tap dirijel ke yonyon te bay dirijel. Misye pase pa anba li li fon li lage yon po fig anba pye lòt la epi li di Yonyon mache sa si w ban m dirije l m ka ba ou tande wi misye di l ka bay Yonyon ant 35 a 40 mil dola chak wikend nan mache a wi. Menm moun fou sezi. Menm moun fou sezi. Menm moun fou sezi ou bay sa. Paske pa bliye tou yonyon tou te gen plizyè depo nan mache a, kwadèboukè. E yonyon gen plizyè depo. M pa konn sa depo sa yo devni. Ou gen dwa wè lè y ap fonksyone la a epi ou panse moun serye t ladan yo la a. Depo yonyon yo ye wi. Depo yonyon. Ebyen tande non. Sa k rive sè ke je wouj ap kòmande mache Dago a. de loyauté et de service de ce grand homme. Le commissaire divisionnaire Don Rigo, promu à posthume au rang d'inspecteur général de la police, vient de faire son entrée dans le panthéon des héros de la République. Je viens par la présence ce matin vous exprimer toute notre gratitude Monsieur l'inspecteur général. Pour les loyaux service rendus à la République, pour le don de votre vie. L'institution policière et la nation haïtienne tout entière vous seront éternellement reconnaissantes. Il est temps que cette machine infernale de mort s'arrête et que tous ceux et celles qui l'alimentent en paix les conséquences, sans tenir compte de leur rang social et économique. Cette impunité nocive à l'épanouissement du corps social haïtien doit s'arrêter. Et la police nationale d'Haïti est déterminée à jouer adéquatement son rôle comme élément de la chaîne pénale en dépit de ses maigres moyens. À la famille éplorée, la PNH promet un accompagnement sans faille comme le veut la disposition du décret du 1er juillet 2022. Et je profite l'occasion, encore une fois, pour remercier le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, pour avoir doté l'institution policière de tel instrument légal. Je souhaite que d'autres dispositions viennent renforcer les avantages sociaux nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des policiers, dont la profession les place en première ligne pour affronter les dangers qui guettent